Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Alò se parti! Li menm ki krenn pou sekirite pèsonèl li ansyen minis jistis ak sekirite piblik lan pat reponn ak envitasyon jij enstriktè an chaj dosye asasina Jovenel Moïse jounen lendi an. Rockfeller Vincent di li favorab ak yon odisyon pa vizyokonferans, li mande majistra Garry Orélien pou kapab repòte odisyon sila mete li pou yon dat. Ulterieur. Ansyen minis afè etranjè ak kilt, Doktè Claude Joseph ak ansyen direktè jeneral AIPNH la, Léon Charles ta dwe parèt devan lajistis nan kad dosye ki gen awè ak asasina Jovenel Moïse. Odisyon yo prevwa pou madi 14 ak mèkredi 15 desanm 2021. Divès sitwayen yo menm tap pwoteste anpe patou nan peyi a kont desizyon gouvènman an pou ogmante pri gaz la nan ponp yo. Nan nivo otowout Dèlma a, endividi idantifye yo kòm etan chofè transpò an komen plase plizyè otobis antravè chose a e paralize Yo reyini nan Puerto Plata pou yon twazyèm fwa nan kad Alyans pou Devlopman Demokrasi mande ak kominote entènasyonal la pou kapab asime rechèch altènativ pou yon solisyon ak kriz k ap pase nan peyi Dayiti. E vwala se parti pour votre emission deja n ap kòmanse avèk enfòmasyon sila kote ke ebyen le fils de l'ancien prezidan Jovenel Moïse, Joverlein Moïse, Li frape pye l atè ankò yn fwa avèk deklarasyon sa. Bonjou tout moun. Mwen se Joverlein Moïse. Jan nou tout konnen, nan nwit ki soti 6 pou rive 7 jiyè 2021 an, Yon gwoup moun ame ak tout alye nasyonal ak entènasyonal yo antre lakay papa m, prezidan nou, epi yo asasinen l pi mal pase yon bèt. Depi jou sa a, mwen gen yon doulè ki pa janm sispann grandi. Mwen gen yon vid nan vi m ak anndan kè m. Yo touye yon lòt papa ankò. yon lòt frè, yon lòt zanmi, yon lòt tonton, yon lòt kouzen, yon lòt mari, yo touye yon lòt prezidan nou ankò. Kèk semèn apre, mwen te mete sou pye yon ekip avoka pou ede n fè limyè sou zak sa a, pou ede n fè papa m, prezidan nou, jistis. Mwen konnen zak asasinay sa a kraze kè nou. Mwen konnen li kite yon gou anmè kou fyèl sou lang nou. Mwen konnen nou menm tou nou ta renmen mete men nou nan pat la pèsonèlman pou nou fòse lajistis arete, jije epi kondane tout moun ki kache dèyè zak sa. Men mwen konnen li ka difisil pou nou aji piblikman. Paske moun sa yo mechan e yo pisan. Yo ka efase nou nenpòt lè. Mwen konnen tou sitiyasyon yo pa fasil pou nou setansi. Lavi a vin pi chè. Ensekirite ap fè ravaj. Kidnaping menm se pa pale. Alò, mwen konnen li ka difisil pou nou goumen kont mechan sa yo. Men se pa fòs nou pa genyen. Se pa volonte nou pa genyen. E se pa kouraj nou manke. Mwen konnen. Men gen yon bagay mwen vle nou menm nou konnen. Mwen vle nou konnen batay m ap mennen pou m jwenn jistis pou papa m prezidan nou an, se pa batay pa m, men se batay nou. Mwen vle nou konnen tou ke misyon mwen bay tèt mwen pou m jwenn jistis pou papa m prezidan nou an, se pa misyon yon sèl moun, men se misyon nou tout. E nou konnen byen, ansanm, nou pi fò. Yo asasine papa m, prezidan nou. Men mwen pap janm kite memwa l mouri. Mwen pap janm sispann pale de li, mwen pap janm sispann chèche jistis pou li, mwen pap janm sispann goumen pou li. E mwen konnen nou tout ap ede m. Jistis pou papa m, prezidan nou an, mache men nan men ak delivrans nou. Paske, menm moun ki asasinen papa m, prezidan nou an, se menm yo menm ki koz peyi a nan eta sa jodi a. Se menm yo menm ki koz zam ap sikile libreman anndan peyi a. Se menm yo menm ki koz kidnaping ap fè ravaj anndan fanmi yo. Se menm yo menm ki koz pitit nou pa ka al lekòl an sekirite. Se menm yo menm tou ki koz jenès lan ap riske vi yo pou yo kouri kite peyi a. Se menm yo menm ki koz enstitisyon leta yo fèb, yo kowonpi e yo pa ka pran responsablite yo. Se menm yo menm tou ki koz lajan nou pa gen okenn valè jodi a. E se menm yo menm ki panse lavi nèg pa gen okenn enpòtans si nèg pap sèvi yo. Se menm yo menm. Alò, Lè lajistis ap gen pou banm viktwa, se ap viktwa pa nou. Lè jistis ap gen pou debarase mwen menm pèsonèlman de moun sa yo, la va debarase nou tout de yo. Antan ke pèp, nou an dèy. E sa fè byen lontan depi nou an dèy. Nou an dèy depi lè yo asasinen papa libète nou, Desalin. Nou an dèy pou Jean Dominique. Nou an dèy pou Eveline Sincère, nou an dèy tou pou Mèt Dorval. E nou an dèy pou tout sila yo yo asasinen ke nou pa menm konn non yo. Istwa lavi nou ranpli ak mò ke nou pa menm gen tan pou nou kriye. Li lè li tan pou nou fè moun sa yo konnen ke nou an dèy, ke n ap soufri, ke nou pa kapab ankò. Se pou yo wè soufrans nou, se pou yo koute rèl nou. N ava voye yon mesaj klè bay lemond antye. N ava fè sa k ap soufri men ki pè yo pran lespwa. N ava voye yon mesaj klè bay tout linivè pou nou di yo nou pa aksepte sitiyasyon sa a. Pou nou di nou bouke. Pou nou di sètase. Nou se fanm ak gason ki djanm, n ap soufri, men nou p ap abandone. Li lè li tan pou yo wè ke nou an dèy. Li lè li tan pou yo konnen ke nou pa vle mò ankò. Li lè li tan pou yo konnen ke nou gen dwa ak jistis e nou vle jistis piblikman devan lemond antye. Mwen pa gen ken ajenda kache. Mwen pa t yon politisyen, mwen pa yon politisyen e mwen pap vin yon politisyen non plis. Mwen se yon jenn gason ki yo asasinen papa l 7 jiyè k sot pase a. Mwen se yon jenn ayisyen ki bouke wè ak pase souverènte peyi m anba pye. Mwen se yon sitwayen k ap itilize vwa m pou m di sètase. Mwen resevwa anpil mesaj nou ki mande m pou m pridan, pou m fè atansyon. Mwen vle di nou mèsi. Mwen fè sa m kapab pou m pridan avèk fanmi m. E jan Bib lan di sa, M ap rete inosan tankou yon pijou, pridan tankou yon sèpan. Mwen rete kwè se pa paske frè ak sè ayisyen m yo nan yon nivo oubyen yon lòt te kont politik papa m yo ki fè yo apwouve oubyen menm felisite zak asasinay sa. Nou dakò, opinyon nou ka pa menm. Fason mwen wè bagay yo pa nesesèman fason ou wè bagay yo. Men pa gen anyen ki ka jistifye ke moun sa yo fè yon zak san kè konsa. Yon zak san okenn sans imen konsa. Sa se pa jès moun. Se pa jès endividi ki respekte Ayisyen. Se pa aksyon non plis moun ki pretann ke yo renmen peyi yo. Mwen konnen asasina moun nan li menm, Jovenel Moïse, li fè nou mal anpil. Men mwen konnen asasina prezidan nou, chèf leta nou, senbòl souverènte nou, Pitit peyizan nou an. Jan nou menm Ayisyen, nou renmen peyi nou. Jan nou menm Ayisyen, nou fyè paske nou se dan devan nan zafè libète. Mwen konnen zak asasinay sa a revòlte nou nan zantray nou. E mwen konnen nou kontinye kriye avè m chak jou. Se pou sa mwen pran lapawòl avèk asirans ke ansanm, n ap kontinye goumen pou lajistis blayi ann Ayiti. ak nan tout peyi ki malerezman ap sibi menm maltretans ke nap viv yo. An nou lite ansanm, an nou kite konsyans nou triyonfe. Devan lesklavaj, nou tout se Ayisyen. Devan opresyon, Nou tout se Ayisyen. E devan yon jistis, nou tout se Ayisyen. Alòs, an nou kontinye goumen. Mèsi. Joverlin Moïse a parlé. Bon maten an m tap tande yon spot m gen presyon ke spot la li vreman triste se yon spot de sansibilizasyon m ta kapab di pa rapò a la kòz de la fami de Jovenel byen sur lansyèn fami prezidansyèl La voix même de Martine Moïse ben nan spot sa ki li menm ap di ben koman yo retire Jovenel Moïse nan bra li donk li sonje lè yo te konn ap zipe ti rad pou li Jomo te konn fè sa bien c'était un gentleman un homme élégant mais pourtant bah. Il est parti pour ne plus revenir. Passons à autre chose, nan kad yon antretyen li bay jounen lendi an ak pwofesyonèl laprès yo nan peyi Dayiti, aktyèl anbasadè ameriken an di li regrèt Ayiti pa pwofite pa rapò ak opòtinite envestisman ki genyen nan kad delokalizasyon faktori nan peyi Azi yo an direksyon lòt peyi ki tou pre, tankou peyi ki nan Amerik di Nò suit ak deklarasyon pandemi kowonaviris an rezon kriz politik ak klima sekiritè peyi sila a. N ap pale de peyi Dayiti. Kenneth Merten fè kwè Lèzetazini kontribye a otè de 312 milyon dola de 2010 a nos jours nan efò ki vize ranfòsman lapolis nasyonal. Diplomat la fè kwè batay kont enfliyans gang nan peyi a konstitye yon prensipal priyorite pou peyi Etazini nan kad koperasyon avèk lapolis. Ann tande l. Koperasyon Etazini avèk lapolis nasyonal Dayiti kòmanse depi ane 90, si n ka kwè deklarasyon chaje dafè ameriken an nan peyi Dayiti. Nan sèlman espas 13 lane, peyi Etazini envesti anviwon 312 milyon dola ameriken Nan kad ranfòsman enstitisyon polisyè sila, selon eksplikasyon Kenneth Merten. Etazini atravè Biwo Entènasyonal Depatman Deta kont Stipefyan ak pou Aplikasyon Lalwa, ki rele INL lakay nou, te bay yon èd 312 milyon dola pou ede ranfòse Lapolis Nasyonal Dayiti. pnh. Èd monetè sila patisipe nan peye ekspè nan domèn sekirite pou ranfòse kapasite operasyonèl inite espesyalize Lapolis Nasyonal Dayiti, daprè sa l kontinye pou l di. INL sipòte tou linite lapolis la k ap lite kont trafik stipefyan, inite k ap kontwole foul, inite ki nan kesyon zam espesyal ak taktik ki rele swat. Lapolis kominotè a, inite lapolis prizon yo ak inite lapolis fwontyè yo. Lite kont enfliyans gang yo se yon gwo priyorite pou INL nan ede peyi Dayiti. INL bay pnh la 60 nouvo veyikil ak ekipman pwoteksyon pou ede konba ogmantasyon kriminalite. Sipò sila sanble, nan reyalite a, pa sèvi grand chose lè n konsidere jan fenomèn ensekirite a pa sispann taye banda nan peyi a dènye mwa sa yo. Diplomat la ki parèt konsyan sou reyalite sila, fè konnen Etazini gen entansyon frape pòt lòt patnè peyi Dayiti yo nan lide pou pote solisyon ak pwoblèm sila pandan l presize sa dwe fèt Nan yon manyè kòdone. Nou pale ak lòt patnè tou, moun o Kanada, la Frans, etc. Pou wè kisa peyi sa yo, peyi ami Dayiti, kisa yo ka apòte pou lapolis Ayisyen tou. Mwen gen enpresyon ke gen anpil zanmi peyi Dayiti ki twouble pa sitiyasyon ensekirite ki egziste nan peyi a, yo ta vle ede jan yo kapab lapolis ayisyen men. Konsènan otaj ameriken yo ki toujou nan men gwoup ki gen pou non 400 Mawozo yo, diplomat la reyafime Etazini pa gen entansyon itilize militè Pou libere otaj yo, li presize ajan FBI ki deja nan peyi Dayiti ap travay avèk lapolis nasyonal sou kesyon sila. Nou pa anvizaje yon misyon militè isit, jan ou konnen peyi Etazini te toujou bay sipò a lapolis nasyonal paske se yon òganizasyon sivil, li pa militè, Kenneth Metten ankouraje ansanb aktè nan sosyete sivil ak politik nan peyi a pou twouve yon akò kapab a favorize reyalizasyon referandòm ak eleksyon nan mwa kap vini yo. Sa nou pou nou fè, se t ankouraje chak aktè ayisyen a pwoche zot yo pou avanse mayadra. Sa ki sa ki bezwen nan analiz pa nou, c'est Jean, collègue, moi, l'ambassadeur du Canada, Jean l'a un accord, des accords. C'est, analyse pas, nous, c'est ça qui besoin, ici en Haïti. Euh, nous encourageons tout le monde à mettre tête ensemble pour que Yoka Se met dakò nan youn akò pou avanse peyi a. Se sèl fason nan lojik pa nou an pou pou debloke sitiyasyon politik la. Mwen gen yon ti konsèy pou nou. Ekoute, nou wè nan lavi, jodi a ou ka yon wa, ou ka yon prezidan, ou ka yon one man show. Demen si Dye ve, ou ka pa anyen. Men, ou wè lè w pa anyen an, ou ka anpil bagay pandan w pa anyen an. Ou ka plis ke sa w te ye yè la. A la sèl kondisyon ou te ranmase karaktè w, ou te fè respè w. Ou pa t janm, m ta kapab di moute sou yon moun. Ou pa t janm pase dwa yon moun anba pye lè w te chèf. Jounen jodi a la a, nou wè ke Rockefeller Vincent dit avoir peur. E, ayè, se li menm ki t ap fè e defè. Lavi, m ta kapab di, se yon veritab yoyo. Lè w ap jwe l, dèfwa, sa k konn anba a, li konn vin moute anlè, jounen jodi an. E sa k konn anlè a, li konn pase anba. Menm lè w s on bandi, ou s on òm politik, ou gen yon enfliyans hors norme, sonje byen ke tout bagay sa yo se pase y ap pase. Gen yon lè, w ap poukont ou, sans pouvoir. Men ekoute, lè w te chwazi fè byen, pandan w te gen tout pouvwa sa a, ebyen pouvwa w li ap ranfòse lè ou pa sou anyen. Men lè w te gen pouvwa a, ou te itilize l pou fè abi, pou fè yon seri de bagay, ebyen lè w pa gen pouvwa a, y ap atake w. Konpwene byen. Merci la famille, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou di an.